Sak gen sou plato wa la bonswa bonswa sak gen sou chat la la nou konnen se Alexis li ye mwen pote enfòmasyon nou konnen mesye yo gen de fanm ki kite nèg yo paske Neg yo paka fe yo vini avan mwen di to yon fanm paka kite pou sa bè mesye yo mete gason nan kò nou mete fòs mete pwa nan kò nou kijan nou nou fe kite rès la ap rive nou medam yo ap kite nou pou tèt nou paka fe yo joui avan poukwa Mwen pa renmen sa. Tito ou la ka fè w vin avan sa mwen menm fanm pa ka kite w pou tèt sa e pou ou menm si w ta renmen m fè plis pataje.